Medam mesye bonswa depi studio 18 la vwa dameriken nan Washington mwen se Jacquelin Belizaire nou kontan yon lòt fwa ankò avèw poun prezantew yon pwogram an lang kreyòl ayisyen ki se randevou enfo kèk nan gran pwen kap domine aktyalite a. Ayiti, 2 jou fèt Gede ak Latousen kontinye nan peyi a tankou nan dyaspora. Ayiti toujou, yon pakèt moun ki kouri kite lakay yo pou ensekirite al pran refij devan rezidans Premye Minis Ariel Henry. Etazini, eleksyon mi manda nan Florid, Prezidan Joe Biden pouse pwogram ekonomik Pati Demokrat la malgre kriz ekonomik peyi a ap travèse. New York rann omaj nan memwa atis ayisyen Mickaël Benjamin alyas Mikaben anvan fineray li ki fikse pou 6 novanm pwochen. Medam, Mesye, bonswa yon lòt fwa ankò. Mèsi dèske w chwazi voa Kreyòl pou enfòme w. Aktyalite ap mennen nou dabò nan peyi Dayiti kote gwoup gang ki anvayi komin Kabarè nan depatman Lwès peyi a fòse plizyè dizèn fanmi kite lakay yo pou y al devan Rezidans ofisyèl Premye Minis Ariel Henry, detay ak Masiado Vilmé depi Pòtoprens. Map pase douvan rezidans ofisyèl Premye Minis Ariel Henry nan Kafou Miso pou je w pa tonbe sou 2 kamyonèt ki chaje ak moso twal. Kamyonèt sila yo, se abri yon gwoup moun bandi nan Kabarè mete deyò depi plis pase yon mwa ki pran refij yo tou prè rezidans ofisyèl Premye Minis la. Nou menm nou se moun lafito nou soti lafito bandi mete nou deyò depi nou nan nenpòt 4 semèn la 5 semèn bò sa nou gen 4 semèn depi nou rive bò isi a la bandi mete nou deyò ak tout timoun nou nou pat gen tan pou nou te pran anyen menm sèl rad sou po nou nou te soti. Kote nou ye la atè a nap dòmi nan lari lè lapui tonbe ebyen moun sa yo yo pa gen kote donk pou yo repoze yo pandan lapui tonbe se kamyonèt sa a ke w wè la a nap gade la a Enben se ladann tout moun yo antre yo fè yon pil. Kamyonèt sa yo, lè lapli ap tonbe nou andwa antre nan yo nou pare lapli apre sa nou bale nou pouse dlo, apre sa nou chèche atè a pou nou kouche. Gen de pafwa nou konn leve man nan mitan nwit, rad anba do nou an mouye twòp, nou pa gen lòt pou nou chanje l, demen maten sou do machin nan nou mete. Nou vrèman nan yon mizè ki egzajere pou nou anpil, anpil, anpil. Sitou pou mwen menm, m sou dènye mwa m, jodi a 2 novanm, m sou dènye mwa m. Jan. Kèk ladan yo k ap viv avèk gwo maladi mande enstans konsène yo pou ede yo kite bò lari a. Mwen menm m malad, son moun ki m vin malad, m malad ansanm avèk yo, m kadyak. Alò si ren pa bon pou nou, de si bagay pa bon pou mwen. Yè swa la se de konfrè polisye ki t ap kouri avè m lopital e ki pèmèt ke m kapab rete ansanm avèk yo. Depi Pòtoprens, mwen se Masiado Vilmé pou voa Kreyòl. Mèsi Masiado Vilmé, se toujou konsekans ensekirite a nan peyi Dayiti. Pandansetan, Federasyon Entènasyonal Asosyasyon Kontwolè Ayeryen, IFATCA, mande plis sekirite nan zòn ayewopò Toussaint Louverture la akoz yon manb yo ki te viktim zak ensekirite wi nan Toussaint. Se pa sèlman sou lopital, lòt enstitisyon prive kou piblik, pwoblèm kabiran sou mache nasyonal lan gen repèkisyon negativ pa rapò ak fonksyònman yo. Li gen ensidans tou sou konpayi telefòn yo an Ayiti, kote konpayi Digicel anonse apati lendi 7 novanm 2022, li pral fonksyone sèlman 3 jou pa semèn, lendi, mèkredi ak vandredi, soti 8 è nan maten pou rive 4 è nan aprèmidi. Sa gen anviwon 2 mwa depi peyi Dayiti konnen yon pwoblèm pwodwi petwolye san parèy, daprè anpil obsèvatè, ke gouvènman Ariel Henry an pwovoke aprè l fin ogmante pri pwodwi sa a ki soulve anpil kontwovès nan sosyete a ki pa dakò desizyon sa a alòske Premye Minis Ariel Henry di li p ap fè bak pandan ke sitwayen yo pa janm jwenn gaz se Sendomeng yo oblije pran risk al achte pou vin revann an Ayiti a 2500 goud, 3000 goud, galon, sa ki vin entansifye tou lavi chè a an Ayiti. Pandansetan, fenomèn ensekirite a pa sispann fè pale de li. Ofis Nasyonal Aviyasyon Sivil, OFNAC, konfime gen yon anplwaye enstitisyon an, ke l pa revele non l, yon kontwolè ayeryen ki viktim samdi 29 oktòb 2022 yon atak ame, youn ladan yo blese nan janm pandan atak lan. Kounye a, l ap pran swen ka l nesesite nan yon lopital. Federasyon Entènasyonal Asosyasyon Kontwolè Ayeryen, IFATCA, denonse yè madi premye novanm 2022 a atak ame sa a kont manm pèsonèl aviyasyon sivil lan, pami yo 3 kontwolè ayeryen ki ta pral nan lye travay yo. selon IFATKA ki regwoupe plis pase 50 mil kontwolè ayeryen nan 133 peyi atravè mond lan, dwe gen desizyon rapid rapid ki adopte pou sekirize tout zòn adjasant ayewopò entènasyonal Toussaint Louverture pou evite jan de ka sa yo repete. Ivatka fè konnen l ap tann repons nan men OFNAC pa rapò ak yon atansyon imedyat ak apwofondi konsènan sirte ak sekirite pwofesyonèl kontwòl trafik ayeryen ak sistèm ayewonotik la an Ayiti. Lapolis bò kote pa l anonse li mennen yon operasyon nan baz gwoup prezime asasen yo rele Vitelhomme nan, presizeman nan zòn Dumé, bilan yon endividi mal entansyone arete, ak yon veyikil bandi te vòlè rekipere. Renan Toussaint pou voa Kreyòl, Pòtoprens. E kounye a nou pral antre nan eleksyon mi manda isit Ozetazini e kesyon imigrasyon trè prezan nan okazyon eleksyon sa yo Jean Robert Philippe. Nan moman elektè ameriken ap pare pou al jete bilten nan eleksyon mi-manda 8 novanm nan, gouvènè repibliken nan sid peyi a ap atire atansyon yo sou prezans imigran k ap vin mande azil nan peyi a. Plis n ap apwoche de dat eleksyon an, se plis otobis ki chaje avèk imigran ap rive pa bande pa pakèt nan vil tankou New York, Washington DC. Pou anpil pami yo, vwayaj pou vini Ozetazini an pat fasil. Mesye sa a ki se yon Venezuelyen di pasaj li nan Forè Darien nan, ki sitye ant Kolonbi avèk Panama, te terib. The jungle is horrible, really ugly. Pitit fi m te prèske nwaye nan flèv la, men grasa Granmèt la, nou isit la. Pifò imigran yo gen espwa yo kapab jwenn yon lavi miyò pou timoun yo. Jennifer, yon refijye venezuelyen, deklare, Rèv nou se pèmèt timoun yo gen yon lavi miyò. Venezuela pa ofri timoun yo opòtinite pou avni yo. Gouvènè Repibliken nan Sid Etazini yo deklare Demokrat yo avèk gouvènman federal la pa fè ase pou sispann chif rekò imigran k ap rive sou fwontyè 2 peyi yo, se rezon ki fè yo deside voye imigran sa yo vini mande azil politik nan zòn ki anba kontwòl Demokrat yo. And it's better to be able to go to a sanctuary jurisdiction and yes, we will help facilitate that transport for you. Nou pa yon eta sanktyè, donk li pi bon pou yo ale nan yon jiridiksyon ki ofri yo pwoteksyon. Byen si, n ap ede yo rive kote sa yo avèk mwayen transpò pou ale kote lavi a ap pi bon pou yo. La Mezon Blanch akize Repibliken yo li di k ap itilize fanmi imigran yo pou avantaj politik. for managing migrants, Republican governors interfering in that process and using migrants as political pawns. Karine Jean-Pierre, pòtpawòl Mezon Blanch lan, deklare nan chèche jere imigran yo, gouvènè repibliken yo entèfere nan pwosesis la. Yo itilize imigran yo kòm yon pyon politik ki se yon lawont. Politisyen repibliken yo ap eseye mete kesyon imigran yo sou sèn nasyonal la malgre se yon sijè lokal. Esther Fouque, pwofesè nan Columbia University pale pou di se yon foutbòl politik, li genyen pou objektif anbarase demokrat yo. Verite a, se yon pwoblèm nasyonal, resous yo dwe soti bò kote gouvènman federal la pou ale nan chak jiridiksyon ki aksepte imigran k ap chèche azil yo. Kesyon k ap poze jodi a, èske taktik pou mete imigran yo nan otobis pou voye yo yon lòt kote kapab chanje tandans elektè yo? They are more likely to look at the economy or crime than Pwofesè immigration Esther as Fruit the pale pou di decisive elektè yo issue as gen opposed plis to chans an konsidere important issue kesyon in ekonomi America. avèk krim olye de imigrasyon lè y ap jete bilten yo. Jean Robert Philippe, voa Creole, Washington. Mèsi Jean Robert, nap rete toujou nan eleksyon mi manda yo, Prezidan Joe Biden kritike Gouvènè Eta Florid Ron DeSantis yè madi a pandan li tap mennen kanpay pou Demokrat yo nan Eta Florid, Sandra Lemaire gen detay. Prezidan Joe Biden kritike Gouvènè Eta Florid la Ron DeSantis madi pandan li tap mennen kanpay pou Demokrat yo nan Eta Florid. DeSantis, yon Repibliken, ta kapab defye li nan eleksyon prezidansyèl 2024 la. Nan Hallandale Beach, Biden te mennen kanpay pou Charlie Crist, k ap postile pou pòs gouvènè a. Li di sèl bagay ki enterese Gouvènè DeSantis se La Mezon Blanch. Ki mele l ak kay pa w? Biden mennen kanpay pou Val Demings tou ki ta renmen senatè. Li di Senatè Rubio mwen gen yon mesaj pou ou, vyòl se yon krim, vyole yon manm fanmi w se yon krim, avòtman pa yon krim. Biden atake DeSantis malgre li te chante lwanj misye pou fason li te byen jere rekonstriksyon an apre siklòn Ian. Li di nou pral bati Etazini jan l fèt pou l bati. N ap kreye envestisman okenn jenerasyon poko wè nan wout, otowout, pon, ray tren, pò, ayewopò, sistèm dlo ak entènèt. Ladan l gen 16 milyon dola pou pò Miyami an ke mwen si gouvènè nou an pral pran kredi pou li evantyèlman. Eleksyon mi-manda yo Ozetazini pral dewoule madi 8 novanm. Sandra Lemaire pou voa Kreyòl, Washington. Fòk nou di ke gen plizyè Ayisyen ki nan kous pou yon pòs elektif nan okazyon eleksyon mi-manda sa yo. Jude Deronceray te pale ak kèk kandida kap mennen kanpay nan Oakland Park, yon banlye nan Miami. Jude. Se nan kad eleksyon minisipal kap dewoule nan City Oakland Park, Florida le mardi 8 novanm kap vin la a ke voa Kreyol retwouve l nan vil lan pou l kapab konnen sa kap fèt nan eleksyon sa yo. Selon sa nou aprann, genyen 6 kandida kap kouri pou 2 pòs ki sanse pare N ap sinyale ke pami lè 6 kandida, genyen yon ayisyen ladan l. Se Doktè Kedner Maxime ki se sèl kandida dorijin ayisyèn pami 6 sitwayen nan vil Oakland Park, Florida k ap kouri dèyè pòs City Komisyonè. Kedner Maxime, nan mikwo voa Kreyòl, ap eksplike rezon ki fè l ap kouri kòm kandida, ki pwogram politik li, ki moun li ye. Mwen se yon radyo pèsonalite depi pli de 30 an nan WL Kiray. M son antreprenè, m son pè de famiy e nou kòman son biznis from scratch, no help. Nou konn kòman bagay yo ye isi. Donk sa vle di gen moun e peyi a depi l antre yon kote l bezwen kòb li jwenn men nou zot Mwen menm avèk ou, li pa fasil. Donk sa vle di, m gen yon etap, yon seri de etap ke m deja brile. E m gen yon bèl background tou nan Business Administration, bachelor degré a Nova Southeastern University. Donk, antretan, m gen anpil eksperyans tou nan zafè accounting and legal immigration. Se sa ke m fè plis de 27 ans. Donk, de part et d'autre, nou wè te gen yon nesesite nan Bwawood E anpil kliyan avèk dè zami de la radyo e mande nou yo wè yon nesesite pou gen yon lidèchip nan Broward. E daprè tan ke nap viv osi nan Broward nou wè ke te gen sa ki rele yon diskoneksyon antre kominote a, a savwa ke moun kap viv nan vil la yo pa enkli nan aktivite yo. Donk te se fè sa te pouse nou ale An poze kandidati nou. Voa Kreyòl te egalman rankontre avèk Leticia Newbold, li menm tou ki ap kouri pou pozisyon City Komisyonè nan Oakland Park, Florida. M ap kouri pou ofis paske lè m ap mache nan kominote a mwen wè pwoblèm yo nan Oakland Park. e mwen vle pote solisyon nan pwoblèm sekirite ke kèk rezidan ap plenyen de sa. Mwen abite nan Oakland Park depi 15 an, mwen bati kay mwen la. Mwen se vis prezidant asosyasyon pwopriyetè kay nan Oakland Park. Mwen gradye nan Nova Southern East University nan jistis kriminèl, e mwen vle patisipe nan amelyorasyon lavi chak sitwayen nan Oakland Park. Avan vizit nou nan Oakland Park, Florida, voa Kreyol te kontakte 4 lòt kandida yo pa email e pa telefòn. Jiska dat, yo pako reponn. Kandida sa yo se Fritz-Gerald Bourdeau Junior, Kobe King, Tim Lonergan avèk Steven Arns. Eleksyon nan Oakland Park, Florida ap dewoule madi 8 novanm 2022 a. Jude Onsré, voa Kreyol, Oakland Park, Florida. Mèsi Deronsre, ou toujou sou voa Kreyòl wap swiv yon pwogram an lang kreyòl ayisyen. Nou pral nan aktyalite entènasyonal la kote Prezidan Brezil la, Jair Bolsonaro, enben pale an piblik pou la premyè fwa yè madi a san rekonèt defèt ofisyèl Luiz Inacio da Silva alyas Lula. Yon repòtaj Serge Rodrigues. Prezidan sòtan brezilyen Jair Bolsonaro, ki pa reyisi jwenn yon dezyèm manda nan dezyèm tou eleksyon wikenn pase a, pran lapawòl piblikman yè madi a, men li pa di anyen sou defèt li sibi anfas kandida gochis Luiz Ignacio da Silva alyas Lula. Kèk nan elektè yo panse Mesye Bolsonaro te dwe fè pi plis toujou pou kalme mouvman pwotestasyon an, Antanke Prezidan de la Repiblik e yon sitwayen brezilyen, mwen pral kontinye respekte rekòmandasyon konstitisyon nou an. Se yon onè pou m sèvi kòm lidè plizyè milyon Brezilyen ki, tankou mwen menm, ap defann libète ekonomik, libète relijye, libète dopinyon ak libète pou defann koulè vè e jòn drapo brezilyen an. Chèf deta brezilyen an di li deja otorize chèf kabinè prezidansyèl Ciro Nogueira pou l kòmanse pwosesis tranzisyon an ak reprezantan prezidan eli gochis Luiz Ignacio da Silva. Serge Rodriguez, voa Kreyòl, Washington. Mèsi Serge, lòt pwen nan aktyalite entènasyonal la, Kore di Nò lanse plis pase 20 misil jodi mèkredi 2 novanm nan, pami yo pou pi piti 3 nan direksyon teritwa Kore di Sid. Serge Michel gen detay. Misil ki soti nan nò a te deklannche alèt sou televizyon nan sid la ak sirèn sou yon zile ki bò kot peyi a. Alam te pati byen fò sou televizyon nan Kore di Sid pou avèti rezidan yo pou yo evakye. Pakèt misil Kore di Nò pat janm lanse anvan ajoute sou kantite rekò lansman li fè pou ane a. Lansman sa yo fèt tèlman anpil ke rezidan nan Kore di Sid prèske pa remake yo. Men, sou zile Holyong, nan sid la, rezidan yo te tande sirèn alèt yo byen fò. Yon lòt misil nò a ateri osid fwontyè lanmè a, yon fwontyè defakto ant de peyi yo. Lansman misil Kore di Nò sa ak premye fwa depi Kore te divize an 2 a ki ateri tou pre dlo teritwa nou o sid NLL se pa bagay nou wè fasil e nou pap janm ka tolere l. Lame nou an pral bay yon repons djanm. Kòm repons, avyon de gè Kore di Sid lanse 3 misil pa lòtbò fwontyè lanmè a. Se premye fwa depi lane 1950 yo ke yonn nan 2 peyi sa yo fè aksyon sa a. Mèkredi. Yo tou lè 2 fè li. Kore di Nò fache ak Etazini e ak Kore di Sid aprèzavwa y ap fè egzèsis militè k ap kontinye pou rive jouk vandredi. Moun ap atann ke Kore di Nò ap kontinye montre fòs militè li pandan chak kan ap akize lòt la pou tansyon k ap monte yo. Li difisil kounye a pou konnen kilè tansyon, atak ak repons sa yo ap sispann. Serge François Michel. Mèsi Serge François Michel, nou pral pale de Mikaben, yèswa New York rann on omaj bay defen atis ayisyen an Mickaël Benjamin alyas Mikaben, Valerio Saint Louis te sou plas. Voa Kreyòl nou nan New York kote ke kominote ayisyèn New York lan fwa sa ap rann omaj a Mikaben, Mickaël Benjamin, Se tou pa Nouyòk. Yon vijil ki òganize nan Bwouklin, nan Bentley's Night Club ki nan Bwouklin, Nouyòk. Fò nou di ke omaj sa a, vijil sa a te kòmanse nan Manhattan, nan Times Square, kote ke anpil Ayisyen te reyini devan yon gwo billboard elektwonik nan Times Square pou yo rann omaj a Mikaben. Epi, yo fè suit lan, yo vin la nan Bwouklin, nan Bentley's pou yo kontinye avèk dè pèfòmans d'artistes. Nou rankontre plizyè pèsonalite tout jenerasyon te la vin rann omaj a Mikaben. Nou pale avèk dè artistes ki te zanmi li, nou pale avèk dè pèsonalite ki nan kominote a ki te twouve li te enpòtan. Li te nesesè pou yo fè deplasman vin la a pou yo rann omaj a Mikaben. Konsè te eksepsyonèl, te gen anpil moun ki soti, te gen anpil moun ki vin bay Mika love. Kòmsi Mikaben, we showed him love, we showed him the New York City love. M renmen jan ayisyen yo montre anpil sipò pou li pase sa e premye fwa m wè bagay sa. Sa e premye fwa m wè yo actually fè on tribute pou misye tout kote it's like wow. Di Mika te yon gwo bagay pou nou. Men menm depi m lage yon mizik Mika toujou ap text mwen, toujou ap ankouraje m, di mwen yow sa bon. This is good you gonna make it his lax his last text to me was melly you have it. Ti mikaben vole wo pa vole ba ditou ditou ditou vole wo wo wo wo wo pi wo toujou. Nou pa ka rete endiferan pou inisyativ sa ap fèt nan New York pou nou pa ta vin rann Mikaben yon gran omaj. Premye fwa m te wè Mikaben li nan SOBs. 2001, 2002, donk m te kwè l te fèk sòti avèk Krezi Band, depi lè sa m ap swiv misye. Mika Band se yon moun ki gen anpil talan, malerezman li ale kite nou, n ap swete kòdoleyans a tout fanmi an e nou p ap janm bliye talan sa a. Nan premye bal m ale, se te Mika Band, yo t ap jwe avèk Kay, bon, jiskaprezan m gen videyo sa m toujou ap gade l, pase m te renmen prestasyon an. Mika se yon moun ekstraòdinè nan tout sans li menm si w konnen nan vi prive l ou nan vi piblik li li se on moun ki fantastik. M paka tann pou le mond antye pou yo wè film sa nou genyen kap soti. Film nan rele Life of a Zo, starring myself, Wanly and Mikaben Tonton Bicha. Film sa pral fè moun panse on lòt etaj de Mika. Bay nou pral wè on bagay nou Nou gade Mika nou tande mizik li men fwa sa kounya nou pral gade fim li san aktè ki ta pral jwe wi beg. Se la m te rankontre l. Li t ap jwe la epi m kwè l te fèk ap jwe Sengoly an fè lapli. Ou wè jan m met drapo m jodi a paske m sonje lè m gad videyo a pandan nan Frans m sonje avan l moute stage lan dènye bagay li fè li make sure li gen drapo l avè l. M renmen jan l mouri an, li mouri an legend. Mwen kontan m ta renmen mouri tou pou mwen. New York ap rann omaj on vijil pou Mikaben, Valerio Saint Louis depi New York pou voa Kreyol. Mèsi Valerio, se te omaj tou pou defen atis la nan okazyon aktivite Kreyolofoli, Franklin Edouard J-Demps te prezan. Kominote Ayisyèn de Frans lan toujou sou chòk apre lanmò Artist Mikaben sou sèn Bèsi a nan konsè reyinifikasyon Gwoup Carimi an. Yo pa sèlman kontante yo pou yo fè liv, ekri powèm, pote flè pou Mikaben. Dimanch 30 oktòb 2022 dènye, Yon dat ki dabitid se yon festival lang kreyòl ki toujou òganize pa kèlke pèsonalite anndan kominote a. Yo konvèti dat sa a nan yon moman solanèl pou ke yo te kapab rann omaj a Mikaben, yon omaj pou tout bèl eritaj ke li kite pou literati ayisyèn nan. Katia Bazile, youn nan responsab evenman sa a, e Frantz Doriska pou asosyasyon Hibiscus, ap esplike Lavwadlamerik rezon ki fè yo marye festival la, Avèk omaj pou Mikaben. Kacha Bazile, ou se youn nan responsab òganizasyon festival Kreyolofoli e an menm tan nou asosye li avèk omaj pou Mikaben. Ki sa jou sa a reprezante pou ou menm? Alò, jou festival Kreyolofoli, li reprezante anpil bagay pou nou paske se jou pou nou chita pale. sou lang kreyòl lan, sou ki lang nou an ki se idantite nou. Donk si yon jou w te bliye kiyès ou ye, se jou sa tou w ap raple w ke w se kreyòl, ke w se ayisyen, ke nòmalman ou gen yon lang menm jan ak tout lòt peyi, ke w se yon peyi tou e ke ou dwe fè tout sa w konnen pou w patisipe nan tout sa ki ap fèt. pou bay lang kreyòl la jarèt. Doreska Frantz, ou se jounalis, jodi a ou òganize gwo manifestasyon avèk festival Kreyolofoli. Poukisa nou chwazi melanje omaj Mikaben nan e espas Kreyolofoli a? M kapab di w Kreyolofoli se yon mouvman ki sòti pa yon jèn ki pran inisyativ sa epi nou menm nou anbrase l avè l nan kominote a. E nou kwè se pa yon mouvman k ap la an Frans sèlman men se yon mouvman k ap. Depi se kote k gen Ayisyen, mouvman sa l ap pran. Brezil, Chili, Kanada, Etazini, mouvman kreyolofoli a chak ane depi w pran mwa doktòb, tout mwa sa se pou kreyòl la. Epi nou pataje l avèk Mika, Mikaben, nou konn sa Mikaben te reprezante pou nou ann Ayiti epi ni aletranje tou pase mizik Mika li fè nou viv. Mizik Mika ede nou e nou te bay Mika love la, ba l amou pandan l vivan e pandan l mouri a tou n ap pwofite onore memwa li. Anpil moun te fè deplasman, Jude Joseph, tap tire kont anbyans DJ avèk mizik Mikaben. Anpil moun tap bay reyaksyon pa yo, genyen ki menm estime ke Mikaben pa mouri. Sa vle di ke moun sa tèlman gen yon vizyon pur e li dim ke li revele l wè Mika pa mouri. Sware a te pouse anpil moun a reflechi sou lavi e osi sou lang kreyòl la. Sware a fini nan jwa e nan tristès tou paske te gen anpil emosyon. Pou desè trajik Mikaben nan, remèsiman t al jwenn Asosyasyon Hibiscus e egalman Lavwadlamerik Kreyòl pou deplasman yo. Anbyans lan pa t fini twò tris, Sandra ki se Mis Prestij kominote a te vin seche dlo nan zye nou avèk yon bèl defile e kèlke bon pa de dans. Festival Kreyolofoli Frans lan avèk omaj pou Mikaben nan, li fini an byen? An omaj a Mikaben e a lang kreyòl ayisyen an. Epi tankou nou te anonse l nan gran tit yo, enben fèt gede a kontinye nan dyaspora e nan peyi Dayiti. Nou pral nan Pòtoprens avèk Yves Manuel. Se avèk anpil tristès regwoupman vodouyizan Petyonvil selebre premye ak 2 novanm ane sa. Fèt sa ki konsakre ak mò yo se an menm tan moman pou adèpt vodou yo fè yon retou nan kilti e rekonekte yo ak zansèt yo. Manbo Kouzin pa t gen mo pou dekri sitiyasyon peyi an ki make notamman pa yon ensekirite jeneralize Ki mete nan kanpe lwen anpil pitit peyi an. Anpil moun ki genyen tristès nan kè yo, men an menm tan gen moun ki ta renmen la tou, ki pa la, gen moun ki ta renmen antre nan peyi yo pou yo vin senpatize yo avèk tradisyon, avèk kilti ansestral la ki pa gen posibilite pou yo fè sa akoz de yon kriz. Parapò ak pwoblèm ensekirite sa ki zipe zòn metwopolitèn Pòtoprens lan, Samba El pwopoze pou sosyete sivil la chita pale ak gang yo nan lide pou wè kouman yo kapab frennen machin enfènal ensekirite an. Solisyon an pa tire gang, solisyon an se sosyete sivil la ki pou rele gang yo chita pale avè yo pou yo jwenn yon altènativ, pou nou fè yon priz de konsyans kolektiv anndan peyi sa pou nou sòti kote nou ye a. Ougan Samba El yon lòt kote di l dakò pou yon fòs entènasyonal antre nan peyi an, sepandan Li poze kondisyon pou ki jan sa fèt. Nou pwopoze pou blan an vini, e lè blan an fin vini, n ap ba li yon fèy de wout. N ap di blan an, ou vin ede nou pandan dezan, nou dakò. Ou vin ede nou pandan twazan, nou dakò. Se tan nou vle a, se tan sa a w ap fè la a. W ap ede nou monte enstitisyon nou yo, lè w fini ou mèt ale. Nou pap janm rele w ankò. Pase nou bay pran yon konsyans antre nou pou nou fè peyi nou mache. Adèp vodou an pi lwen di l regrèt pitit peyi an pa ka met tèt yo ansanm pou rezoud kriz lan. Pou vodouyizan an, elit entèlektyèl yo pou boko nan degrengolad peyi an. Jodi a m renmen m ap di pa gen yon grenn moun ki konn li an Ayiti. Si te gen moun ki te konn li, fò yo ta chita ansanm pou yo fè yon feso pou peyi sa sot kote l ye a. Fèt Gede a ki se premye ak 2 novanm chak ane, se yon selebrasyon tipikman vodouyizan nan peyi Dayiti. Nan okazyon sa a, vodouyizan yo toujou òganize divès seremoni pou selebre dye mò yo. Mwen se Yves Manuel depi Pòtoprens pou voa Kreyòl. E se menm espri a tou ki nan Miami kote te gen ti rara lakay an al nan ti Miami avèk Jeanty Augustin Junior. Rara Lakay, yon rara ayisyen ki popilè nan ti Ayiti, Miami, te kòmanse woule kès, tanbou, li te dizè nan aswè, pou fè danse Ayisyen ak lòt nasyon, pandan premye jou gede pou Ayisyen yo. premye novanm 2022 an. Sa fè lontan de sa, ou konprann, ke m pa vin bay rara afeksyon sa, feeling sa, ou konprann, men jodi a se yon gwo opòtinite pou mwen, malgre m pral travay a sizè senkant demen si Dye ve, men m te oblije kanmenm vin la, paske m te vle patisipe nan rara avèk tout zanmi, band zanmi m yo ki la. Fanatik yo t ap danse, enjoy yo, voa Kreyòl te sou plas, Li te pale ak youn nan moun ki tap pran plezi nan rara sa a. Donk e vwala se te anbyans sa nan Ti Ayiti yè e nap di nou ke jodi a ankò pap gen twazyèm mitan akoz e pwoblèm teknik nap fè w siy lè nap retounen e mèsi pou pasyans ou mèsi pou konpreyansyon mwen se Jaclin Belizaire bonswa e a demen.